Apre jodi a ki la avèk mwen nan pati a, kote ke nou konnen ke gwo ensidan, yon tantativ asasina ki fèt sou lidè pèp la, ansyen depite Delma Taba a, kote mwen menm mwen te akonpanye la yon ekip militan. Tout moun konnen nou te lanse 2 gwo jounen mobilizasyon yo. Jodi a m vle tout moun klè sou sa k pase a, pou divèsyon yo kanpe, moun k ap fè divèsyon pou tout moun konnen klè, mwen menm ki te la pou di egzakteman jan bagay la pase. Nan 2 jounen mobilizasyon an 29 la tout moun wè jan l te pase, 30 lan kote ke nou ta pral fè, nou fè yon alyans ant pitit Petion yo e pitit Dessalines yo sou lidèchip ansyen depite Delma Tabarnel Belizaire Caleb Jean Baptiste, Pierre Kilix Semelus ak tout lòt òganizasyon yo e plizyè lòt òganizasyon nan sosyete a. Lè nou pase Petyonvil tout moun wè se te dè milye e dè milye de moun ki te nan lari laprès prezan te wè tout bagay se te bay wotman pasifik. Lè nou rive nan pral desann Nazon an gran frè a te gen yon mesaj pou l al livre devan Pèpetyèl Sekou pou n al mande l fòs, kouraj. Pou l ede nou mennen batay la, ki se batay byennèt la, batay pou nou tiye pèp ayisyen nan sènèl la. Ebyen, lè nou pase bò, nou moute sou nan Dèlma 24 la, nou desann Solino, te gen yon kamarad ki kanpe sou yon moto, li bare mobil lan. Epi, gran frè a di li, se yon batay pèp k ap fèt, kamarad la, mwen di l se batay pèp, li retire moto a, li m felisite pou konpòtman sa, m pa konn non l, m pa rekonèt li. Epi l vin moute mobil la avèk yon kamarad ki te bloke mobil la pou premye fwa, l moute mobil la avèk li. Yon lòt kamarad tou ki te moun Solino ki moute mobil la avèk li. N ap avanse. Avanse, avanse. Pèp la reponn prezan nan Solino. Pèp Solino kontan. Pèp ki kontan wè Depite Anèl, wè Kalèb, wè Pyè Kilik Semelis, wè tout moun ki, wè tout moun vreman. kits m ta ka di, ki te sou Dèlma a. Jodi a, lè mwen menm mwen rive anndan Solino, Depite Anèl Solino, nou gen Michèl Oba ki te Solino, a yon ekip lòt moun ankò ki te Solino, n ap avanse. Nou tande yon plizyè bal popopow, epi moun ki te devan yo, paske ou konn se yon mobil, nou wè y ap kouri vini. Gran frè a di kanpe mobil la. Okey, kanpe mobil, mobil kanpe. E lè n gade, mwen menm, m ale pou m desann, nèg ak zam deja rive sou m. Mwen kouri desann mobil la, gran frè a te anlè mobil lan, gen plizyè lòt moun ki te la ki kouri desann mobil lan. Epi yo mande, yo fè enjonksyon avèk Anèl Belizè, chak tan m di gran frè a fè referans avèk depite Anèl Belizè, depite Dèlma Taba, yo fè l desann. Men se pa t ti zam piti, se t anpil gwo zam lou. epi yo di nou se nou 3 moun ki pou ale ak yo. Mwen menm, Gran Frè Anel Belizaire, Depite Delma Taba, lidè a, epi yon lòt kamarad ankò. Gran Frè an desann mobil la, jan w te egzije a, zam prete sou li. E pa ti zam manch long, zam prete sou mwen, zam prete sou lòt moun. Yo frape Michel Obama. Yo ale pou yo fizi, pou yo ta menm fiziye l. Mwen di m pa ka fiziye Michel Obama mesye. Fò moun ta fiziye m avan, sa l fè? Nèg yo rale zam, mwen kenbe frè a, mwen di mesye n pa ka tire frè a. Fò n ta tire nou tout bagay. Mwen rekonèt yon polisye ke mwen fè m favè pou m pa site non l. La a, ke mwen te lage sa gen anviwon 1 an de sla. Ok, 1 an de sla sa mwen te lage polisye sa. Misye parèt, e mwen rekonèt yon tonton l tou, fè m le, fè m pa konn non tonton an men m konnen l byen, ok, paske se li ki te konn ap vin kote m, pou m te fè demach pou m te libere polisye a. E lè sa a, se pa yon sèl polisye yo te arete, yo te arete 3 polisye. Se te 3 polisye yo te arete, m te jije se abi y ap fè yo. Yo te vin kote m, yo pa t gen lajan. Mwen te chwazi libere yo e gran frèm Anel Belizaire te ankoure a jem libere yo paske l te dim nèg yo polisye yo ye se metye de zam yap fè yo pa gen lajan ba yo kout men nou ba yo kout men nou te libere mesye yo lèm wè youn nan yo mwen panse mwen an sekirite mwen panse Anel Beliz an sekirite mwen panse nou tout an sekirite. Mwen mande yon sèl bagay silvouplè kite nou pase oubyen si nou pa ka pase nap tounen bay nèg ak zam di nou pap pase men pèp solino e pa pèp solino ki te di nou pap pase se pa pèp kafou peyan ki te di nou pap pase paske yo te vreman avèk nou yo te devan mobil lan yo tap danse yo tap chante yo te di fòk sa kraze fòk sistèm nan kraze ebyen. Mesye a li enklenkle pil kout bal ap tire mwen dil mwen pè bal mwen pa abitye ak tout bagay bal sa yo mwen menm men son nèg ki lach ki kapon nan bagay zam silvouplè bay nèg ou yo lòd pou yo pa tire bay polisye ke mwen te libere ke mwen pa site non l pou kounya men sa gen 1 an de sla. Sa vle di nou konnen tout dènye polisye yo pa gen 1 an. Sa vle di se 3 polisye ki te arete ansanm. Epi gwo nèg ki pran twon zam manch long nan tèt mwen. Lè ke m ap apiye sou frè Manèl, mwen di mesye nou pa ka fè nèg la sa. Lè yo pouse frè a, lè yo wè bouch mwen pete, lè yo pete bouch mwen, pouse m, yo pete bouch mwen. Epi lè m wè misye m ap pale de polisye a, m di mesye, m di l ou wè li, li fè nèg li yo desann zam ki te nan tèt li. Pa la swit, yo di nou, ann sòti! Msye pran nou, li pran pòz l ap sòti depre gran fè a, epi nèg yo fiziye Alain Belzile. Nèg yo fiziye Alain Belzile, mwen menm, yo pouse m jan m montre w lan, epi lè m wè kounye a la m ka mouri nan yon sans, mwen fè yon jan, youn pran devan, youn pran dèyè, m ap rale rale jiskaske m pran moto m, dèyè jete m, e toutotan bagay sa nèg yo gen tan ap kraze mobil lan, bay kout. Tout revolvè manchong nan mobil lan, retire tout bagay ki sou mobil lan, san kè pèsonn pa t ka reyaji, paske nèg ak zam, gwo zam manch long, nou konprann sa sa vle di, anndan yon kote, yon sèl rantre, yon sèl sòti. Se konsa li ye, si gen moun k ap fè divèsyon, poze. Roof di avèk Jacques Lafontant. Wè dosye sa a, Jacques Lafontant. Pran responsablite w Jacques Lafontant se li komisè gouvènman la a. E pa san rezon nou chwazi se la a nou di. M wè misye ap fè yon divèsyon nan yon dosye ekstrèmeman enpòtan ki gen yon pòte nasyonal e entènasyonal. Mwen wè Jacques Lafontant pale de l ap pale Ferretil, afwontman, blablabla. Èske afwontman? Ki afwontman l ap pale? Afwontman ki te konn gen avan oubyen se afwontman pandan ke nou menm avèk pèp la nou ta prale? Mwen vle konnen. M ap di Lafontant, si se yon djòb sal l ap fè, si se yon djòb konwonpi l ap fè, si se yon djòb yo mete l fè, yo vle kache otè entèlektyèl, konplis kò otè krim nan, si li menm tou li ta konn sa l ye, pito l fè yon poze. E si l konnen ke jistis pa fèt nan dosye sa a, pito l rapidman kite tèt pakè a. E mwen doute fò Avek Ariel Henry, avek Dorcé, minis jistis ki la, avek Lafontan, ké nap jwen jistis avek Ariel Henry pou Alain Graidien. Mwen doute fò, si wè Lafontan, granm maten swa li te tap fè sa, sa vle di li resevwa lòd kan menm de chèf li. Eske w panse yon komisè te ka fè yon betiz konsa nan yon dosye osi enpòtan? Pou nap pale yon bagay ki pat janm genyen? Sa vle di mwen estime, sa moutre nou vin plis konvenki ankò se yon bagay wotman planifye. Pou yo te asasine ansyen depite Dèlma Taba, lidè a. Pou yo te asasine Mèt Kalèb Jan Batis. Pou yo te asasine Pyè Kiliks Emelyis. Malerezman, m ap di malerezman l pa t la, e erezman tou l pa t la. Konprann byen, malerezman l pa t avè nou pou l te wè mizè n ap pase nan moman an. Erezman l pa t la tou pa konn sa k te ka rive. Paske, kouzin Kilik lan ki te la, se te Jowann. Y ap bat li, y ap mande kot Kilik. A vrai dire, nou pa janm konnen si frè a te la ki sa ki te ka pase. Pandan ke frè a te fè tout pakou yo avèk nou, ou konprann, men m ap di se konsa bagay la te pase. E dcpj pran responsablite w. M ap mande Lafontan sispann avèk ti demagoji l ap fè a. Kite tèt pakè a, se poutèt sa yon moun tankou Paul Leonce Vilapé ap ka nan pakè a. Nou pa t ap janm ka renmen l paske se dosye konsa, yon dosye. ki gen enpòtans konsa yo bay gran frè a plizyè bal nan nivo lestomak mesye nou wè nan ki kibò al sot touye al touye li se pou di k di ke misyon an poko akonpli se pou di k di anèl poko ka mouri e anèl di klè ekip la klè kilip klè kalèb klè batay la ap kontinye. Tout tan ki li te egziste. Tout tan Kaleb egziste, tout tan Anel egziste. Batay la ap kontinye jiskobou. Koman sante depite a ye? Moun kap batay pa mouri, moun kap batay fè listwa, ansyen depite a, m panse ke Bondye avèk li, lesenyè avèk li, lèmò avèk li, ofiramezi lap reprann li pou batay la rekomanse. Mwen pa konnen, paske mwen pa konn manm Fantom 509 yo, e mwen pa gen prèv pou m akize yon moun de Fantom 509, mwen sèlman konnen gen yon polisye ki te nan prizon, ki te sou lè lye, ta gen 1 an de prizon. Ki li ki te non e koutwa? Non, Mwen pa di pou twa pat la, si l te anba kagoul. Konprann byen sa m di an. M pa ka di li pat la, men mwen menm pèsonèlman, mwen pat wè Renald Koutwa nan moun ki pat gen kagoul yo. E m t ap doute fò, pou mizè m pase pou Koutwa, pou sakrifis mwen fè pou Koutwa, pou l ta wè m la pou fè nèg ap pete bouch mwen, pou l ta kite nèg ap tiye m konsa. M t ap doute fò tou, pou Koutwa ta la, pou mizè Anèl pase. Lè yo pa gen lajan, madanm ni vini, sè l vini, tonton l vini, tout moun vini. Madanm ni rele m apre bagay la, pou l ap di m, Eske entèl te la? M di m pa ka di l te la men m te pale avè l. Li te la, mwen te wè l, mwen te pale avè l. Li di m eske se li ki tire Anèl? M di m pa t wè moun ki t ap fiziye a. Ma bay retifikasyon devan ki li dwa. Eske Anel ap kite peyi a paske yo te di ke li prevwa pou l ta ale pa rapò a eta sante l? E tout bagay an pèspektiv, tout sa swen debutan merite l ap fèt. Si l merite pou l kite peyi a pou l al pran swen laba y ap fè l. E m panse ke fanmi li, zanmi li, pwòch li. e ap fè tout sa k posib si pou l kite peyi a dan lè zè ki vyen l ap kite l si pou l kite l dan lè jou ki vyen l ap kite l si pou l rete tou l ap rete sa depann de fanmi l e de sante l e sa medsen an di se li l ap fè. Mesye dam kòman operasyon yo fèt? Kòman operasyon li fèt? Eske te gen altèkasyon tou ant Anèl avèk gwoup bandi yo? Anèl se yon nèg ki youn nan nèg ki pi saj Anèl pa janm nan altèkasyon ak kikonk Anèl sèlman di sa ret nan lespri m mesye si nou konnen Anèl bezè janm trayi Getwa yon jou E sa nou vle a menm. Men si nou konnen Anel pa janm fè anyen mal kont Geto a, mesye kite m pase. Paske m konnen Anel pa t janm fè anyen mal kont Geto a. E si m konnen Anel te konn fè yon bagay mal kont Geto, m pa t ap pran chans rantre Bèlè. Si m konnen mwen menm m pa t konn fè byen ak Geto, m pa t ap pran chans rantre Bèlè. Se paske tou se yon batay peyi n ap fè, m pa nan kan, m pa nan gwoup, m pa nan liy. Anel pa nan kan li pa nan group li pa nan ligne anel se peyi a kaleb se peyi a kelke swa moun ki nan afè kan fè afè paw nou menm se batay peyi nap fè e batay lap kontinye. Twazyèm operasyon met kaleb ki fèt. Twazyèm operasyon an tout sak gen poul fèt tout sak gen pou fèt ap fèt selon medsen yo m panse pou lenstan depite a sou kontwòl medsen. L ap swiv tout sa medsen di fè pou fè l ap fè. Si gen operasyon pou fèt l ap fè ankò men pou kounya m konnen l sou kontwòl medsen. Li di m li renmen nou anpil.